Pa yon a beswa yon de itounen misi, mwen ba moun tounen bet nou itounen. Ok, ba yon koko chou ap zav. Mwen chak joun nan a fok yon a fin zikwal moun tounen koko chou. Hey!